Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo ankò yon fwa nou kontan avèk ou nan dènyè video nou pou jodia e nap profite di yon gran mèsi ak tout moun tout sila yo tout konpatriyòt de partou atravè mond lan Ayiti presizeman, malgre jan nou konnen sitiyasyon an ye lakay nou men fòk nou kenbe yon ti kal souri sou vizaj nou, jodi a se fèt fanm bon e nou swete bòn fèt ak tout fanm e donk kouraj e nou konnen gen anpil fanm fòt konsa gen fanm fèb tou donk se lavi. Ebyen medam e mesye nou pral fò tande koze. Tete la ki fèk demonte, ki fèk detente E dam sa ou byen madan bandi sa wap gade nan foto a la a ebyen ki se madan Manno anndan Vilaj de Dye baz 5 segond kap dirije pa Izo. Izo premye chèf, Manno dezyèm chèf e se nèg sa yo kap fè koze nan Vilaj de Dye. Ebyen ou pral sezi tande kòman ebyen e fanm sa li menm li fonksyone, kòmanl travay, kòmanl met kontwòl sou bèl machin, machin, bus, kamyon kap pase k chaje bagay ou pral sezi tande ki taktik manzè itilize enben poul fè kidnapin nan poul met kontwòl poul met antèn sou moun kap pase yon fason pou izo ak tout sòldal yo enben vin kidnape moun medam ti mesye enben yo tout sou fesbouk yo sou tiktok yap fè koze Ebyen fraz sa TT detente manmzèl, nou pral fè w gade li e wa tande plis detay konsènan e madan bandi sa ki se Manno e se madan Manno anndan Vilaj de Dye baz nan 5 segond. Antouka, gade videyo a, tande sak pral di yo, wa kite kòmantè w anba videyo a e pa bliye abòne, like an pataje guys nou bezwen rive 100 mil abòne e nou konte sou sipò chak grenn sitwayen, sitwayèn ki yo menm ap swiv kanal sa. Bòn ekout. Efò adimanch fèt Oh oh Sa va Tata? M pa konnen non Ekoute sorry Tande la sosyete M sonje m te prezante imaj sa a sou paj Facebook mwen m pa t prezante l sou ekran Ti Koze a Vin gade avè m paske sa a s on move grenn a di n pa ka konte l pami bon fanm jodi a. Gade pou wè. E gade longue on fa nan bouch li non. Hein on Sa li ye la a genlè on penti on pentit nan bouch li. Men pa enkyete w. Madanm nap gade sou ekran an la a madanm sila a se pa ti madanm piti. Humm. Remake m di nou m pa montre moun fasil konsa Pwoyibe moun k ap fè divèsyon etsetera Depi w wè m prezante yon moun sou ekran Ti Koze a se paske m gen sifizamman deleman sou li Madanm sa a n ap gade sou ekran la a gen anpil moun ki viktim anba men l deja Emisyon pa m nan Se prevansyon nou fè sou peyi an pou n ede yon seri de moun ki kapab pran nan zatrap. Gen anpil nèg nan dyaspora a ki sèten fwa pa mezire bagay yo, ki pa kontwole tèt yo e se kan yo pran yo konnen. Rezo sosyal yo frajil. pa pote boure sou moun konsa sou rezo sosyal yo. Jèn fanm sa nap gade an e se plizyè nan kabarè, sous matla, arkayè, titanyen ki fè menm bagay sa. Yo gen yon pakèt kont Facebook ke yo kreye. Men kòm nèg yo pa konn sak nèg mawon an, m pral montre nou premyè fwa mwen denonse l sou paj Facebook paske yo ap swiv mwen. Premyè fwa m denonse l, kisa l fè l ale l chanje kont li. Bon m kontinye montre nou. Lè m di nou lari a pyeje, anpil moun panse se blag m ap fè. M souvan di l e m repete l isi a plizyè fwa, se pa kont m gen ak pèsòn. Se jis yon ti kout men m ap bay peyi a. Paske gen anpil bon sitwayen nou toujou ap bat pou yo pa tonbe. anba men move je ki nan lari a. Manzè n ap gade la li tout kote sou rezo sosyal yo. Men l gen yon sèl misyon, m pral montre n sa talè. Se defann gang. Paske m di n sa, gen de kòmantè yon nèg fè anba yon piblikasyon, otomatikman sa atire atansyon m. Tande byen! Sa vle di, gen de komantè yon moun fè anba yon pòs ke m fè, otomatikman sa atire atansyon m. Ebyen manzè wòl li, se komante pou defann tout chèf gang. Epi, kisa m fè? Mwen aktive ODV a sou li. M pral montre nou bagay e n ap konprann enpòtans travay mwen an. Lè m aktive ODV a sou li. Bon ansyen Fanm pouchon meni limena tou limen lè w wè la son lòt post paske dyaspora e pou nou m ap fè sa aswè a la fò n pridan paske gen anpil nan nou t pa pridan nou pa pridan menm nou pa menm sipòte emisyon an vre e Manno moun yo pa sipòte emisyon an sa vle di se prevansyon m ap fè pou nou pou n pa pran nan zatrap wi. Ou wè la, sa son lòt postil bay la, wè bèl limena tou limen, tou ranni, tou klere nap gade sou ekran la la sosyete. Sa vle di ke lè w wè l sou rezo sosyal yo, epi w menm menm ou pote boure, eben se kan w pran w konnen. Paske m di n sa, gen de tren de vi w yon limena ap mennen pòtoprens fò w kestyone li. Kiyès li ye? Kote l ap travay? Ki fanmi li? Kisa l ap fè kòm aktivite? S on peyi difisil. Ebyen manzè rele Jezama Oksiyis. Nan epòk m t ap denonse l la se te madanm Pouchon. Pouchon sa a s on nèg ki fè pati G9 aktyèlman. Men misye pat nan je nèf non Se depi lè izo 5 segond anvayi la fito Kounya kisak pase Manzè limena tou limen lal plake ak manno Manno vilaj de dye Kounya pouchon fache li tou vin anfas nèg yo. Son peyi difisil. Kounye a li tou aranje l li rete nan bò Isca a epi li kite manzè li menm k ap layite kò l ak Manno nan Vilaj de Dye. Manzè rele Jezama Occiyus. Tande byen. Selon enfòmasyon ke n genyen, e m pral ba w dè eleman sou ekran paske kounye a m oblije pafwa bay ti bagay, ou konprann sa m di nou, se manzè ki fè antèn pou anpil kidnaping ki rive sou wout la. Li pran plezi, li gen dwa vini, li vin kanpe bò lari a, li pran pòz ap mande woulib, mesye! Lari a pyeje pran prekosyon m di n sa deja. Lari a pyeje pran prekosyon souple. Li soti nan lari an, li pran pòz l ap mande woulib. Ou ka wè l sou va kon valiz nan do l. Valiz sa gen fòm yon gita. Se pa gita vre k anndan l. Se piton zab manch long. Madam sa wi. Jan wap gade manzè sou ekran w danje fini aksyonè pasel pa genyen je zama m te denonsel ki toujou a yon zanmil ki rele Deylove li toujou ak zanmi sa Deylove. Mikanò. E misye gen yon krèy fanm li te voye yo al Punta Cana. Epi yo ap layite kò yo sou TikTok. Epi m kòmanse lage yo la. O o! Yo ale yo met kle sou tout bagay yo nèt sou TikTok. Tout videyo. Yo efase yon pakèt. Paske n pa ka vin pran rezo a ap fè lòbèy. Non, fòk nou kite espas pou moun serye vin sou rezo sosyal la. Ebyen lèm fin denonse Jezama lale l chanje pwofil li kounya l mete kagoul l mete li bare vizaj li li bare vizaj li pa gen pwoblèm ok eske n sonje m te di nou ke lèm tap pale de manzè epòk sa se te lane dènyè. M te di n ke pandan n ap pale la a mwen gen yon videyo manzè toutouni jiskaprezan la a wi Ou vle wè li? Ou vle wè li? Pa gen pwoblèm Gen yon videyo manzè m genyen toutouni Men videyo a la a men nou pap ka wè tout malerezman M ba nou ti pwent tèt manzè Ou wè la a manzè defòme Ou wè la l defòme pa sa? M pral eksplike n sa k pase. Mwen gen videyo manzè la toutouni nan bi sou biwo men l sou biwo DV a la toutouni sou biwo DV a kote Pouchon al bare manzè k ap bay yon lòt sòlda plezi. E nèg yo jalou anpil. Epi sa k pase kounye a Pouchon ouvè manzè anba baton. Ahh li deranje manzak kout baton tout rèl dol se mak deranjel menl sou ekran la sa e nan video m tap di nou an m paka montre n video a ou konprann paske l tou toune etc youtube pap banm pase avèl li ni facebook sa vle di ke se nan video m te di n pouchon kal kenbe jezama. Ou konprann ka bay plezi a yon sòlda misye kenbe je sa mal ouvè l anba baton kounye a lè manzè pran baton sa a li tou kouri al jwenn Manno nan vilaj la se sa k fè mwen m te di si lapolis vle bay rezilta fòk lapolis sèvi ak sèvis ransèyman epi deside kolabore tout bon. Paske gen anpil viktim nou ka epanye nan peyi a. Men malerezman otorite yo, yo pa sou travay vre. Yo pa sou travay. Sa vle di ke se la a jisteman pouchon pral wonfle je zama. Men, poukisa m vin sou dosye sa a aprè midi a? M pral di n poukisa, rete branche. M pral di n poukisa.